Senatè Guy Philippe bonswa kòman w ye? Bonswa nou la e nap salye tout moun ki sou panèl la epi tout moun kap koute radyo a. Ok trè byen Guy Philippe gen yon panèl ki konstitiye de plizyè jounalis Yvan Martin Jasmin, Pierre Richard e Curtis Emma Widner e Jacquelin Saintilus nou gen avèk nou yonn nan konseye prezidan yo ki se mèt Océ Daniel e mesye yo tap kontan fè ti pale ansanm avèk ou sitou aprè lanmò prezidan Jovenel Moïse ou pa janm pale nan peyi a Pou ki rezon w fè rezèv sa a? Bon, m kwè m pale avè w pèsonèlman pou m di w ke depi premye jou, kèlke jou apre yo fin asasinen prezidan an, m di w anketa pa pral mennen okenn kote, paske moun ki t ap pran desizyon yo, yo mal pran desizyon yo, oubyen yo konn sa y ap fè a, yo fè yon jan pou pa gen jistis, pa pou prezidan Jovenel Moïse. Paske gen bagay mwen menm m te konn pa dakò ak prezidan Jovenel Moïse. Men se le fèt ke 26 delenkan sot nan peyi yo vin asasinen yon prezidan nan yon peyi pou nèg yo jere yon bagay konsa. Donk ki montre m ke Ayiti nou pa gen moun ankò. Elit politik nou an nul, elit ekonomik nou an nul, elit e tout elit nou yo nèt, elit ekonomik, politik, tout sa nou genyen nan peyi a pa bon. Entèlektyèl la pi mal toujou. E pèp Ayisyen, sa k fè m pi mal la, se ke lè tout elit sa yo fin echwe, nou menm se ta sou kont pèp la pou n ye pou n di pèp la, bay peyi a jistis. Men pèp nou an li menm, li demisyone. Pèp nou an se plenyen sèlman yo vin konn plenyen, se kòmsi pèp la bliye ki sa nou ye. Pèp la bliye ki sa k fè Ayisyen. Li pa nòmal pou 26 vagabon ankouraje pa yon sektè nan peyi a tolere pa gran anbasad nan peyi a fè sa ak sa li okenn moun pa ka di anyen tout moun pè kòman pou di asasine yon prezidan premye sa yo di yo di se diminye k rantre yon ekip iresponsab pran madan prezidan yo mete nan yon avyon yo voye nan peyi moun sa yo yo di w se lakay yo yo òganize l yo di w se nan faktori yo yo òganize l yo di w se yo peye l kòman pou sèvis entèlijans peyi sa yo pa ta konnen ki sa k pase. Se nou menm, nou tout Ayisyen ki koupab. Si n ap chèche yon koupab, fò n met tèt nou nan koupab, nan tolere yon seri de bagay ki pa kab tolere nan yon peyi, nan aksepte yon seri de bagay ki pa gen dwa aksepte nan yon peyi. Nou tout gen responsabilite. Kisa k ta dwe fèt la pou ou menm? Mwen panse ke lè tout elit on peyi echwe, se pèp la li menm ki pou deside ki tip de peyi ke l vle, ki tip de peyi ke l bezwen. Li pa nòmal pou se menm anbasad sa yo ki egzije men ki moun ki pou chèf polis, men ki moun ki pou minis nan peyi a, pou chak fwa gen yon pwoblèm nan peyi a yo di w se pa yo, se Ayisyen ki pa kab dirije tèt yo. Epoutan, yo anpeche Ayisyen pran desizyon ak peyi yo. Se ki sektè ou te endekse, se ki sektè ou ta pral denonse nan liv sa a? Liv la, e pa m ta pral denonse, liv la ekri deja. Liv la m pa pibliye l paske gen moun anpil konseye m te di m pa pibliye l. Men li ekri, Le Temps des Chiens ekri. Depi 2004, liv la ekri. E w konn sa k dwòl la? Sa k dwòl la se ke menm sektè k asasinen Prezidan Jovenel Moïse yo, se menm sektè sa yo, ki depi kounye 10, 15 zan bezwen eliminem an Ayiti. E sa k pi dwòl ankò, dwòl de koyensidans, 2 nan nèg y arete yo, gen foto yo tout kote, ki arete, ki nan men lapolis jodi a nan asasinen Prezidan Jovenel Moïse yo, tou 2 te vin kraze kay mwen Pestel, kidnape ti neve m Pestel. Men okenn moun pa t janm Yo tou 2 te nan kidnape m 7 janvye e egzekite m 5 janvye. Yo tou 2 te nan kidnape m 5 janvye devan radyo Scoop FM. Ki moun konsa? Ki moun konsa? Solaj, Solaj. Padon? Ki moun konsa? Ko pran James Solaj, ko pran lòt nèg yo, yo tou 2 te nan fè dezòd, yo te la jou a menm. Si w al gad foto, w ap wè yo dèyè do m nan kidnape m. Ki moun ki wè tout abi yo fè? M kwè sa sa ap enpòtan. Yo pa di anyen, yo pa bay lòd, yo pa fè anyen, yo rantre pouvwa yo tiye prezidan an. Wi Guy, m kwè sa sa t ap enpòtan paske yo pou yo t ap tande yon nèg ki nan prizon ap pale konsa. Guy, Guy daprè ou menm, kote w ye a, lè w ap reflechi paske bon, prizon se yon espas ki pèmèt moun reflechi anpil, daprè ou menm ki pou kisa prezidan Jovenel mouri? Kisa k egzi, kisa k pouse sektè sa ta va touye prezidan an? Premyèman, Prezidan Jovenel te pyeje dè le depa. Prezidan Jovenel pat gon baz solid, rèd ki avè l. Ou pa kab ap mennen yon konba konsa. Ou pa kab di ou pral demantle yon ekip moun k ap kraze, k ap souse, k ap toupizi depi 2 syèk. Pou mesye pral kwaze bra yo ap gade w ap avanse sou yo. Premye sa pou prezidan Jovenel te fè se mete fòs pa l, moun li fè konfyans, nèg lakay li, nèg Nòdès, nèg Nò, nèg Nòdwès, nèg li konn leve avè yo, soufri avè yo, k ap mouri pou li. Li pa t sipoze nan moman sa ap dòmi yon kote pou pa t gen konbyen nan nèg sa yo byen ame ap ba l pwoteksyon. Li pa t sipoze lage sekirite l nan men moun li pa konnen. Mwen di se youn nan pi gwo erè prezidan an fè, se ke l vin pa gen baz. Li konte sou yon ekip nèg ki ap rele yo, k ap fè l konprann se Bondye l ye pandan l sou pouvwa a, epi li ekate sèten moun ki te kab ede l, ou di mwens, yo fè l konnen moun sa a pa bon, moun sa a pa potab, pa kite blan an wè ak moun sa a, pa kite moun blan an blan an konnen w pale ak moun sa a. Epi pandan se tan, y ap fè l antre nan yon enpas, jiskaske yo mete l nan enpas, owèl e yo mete l la, e yo asasine l jan yo asasine l lan. Gigit vrèman vrèman dènyè kesyon e ou menm lè w gade sektè sa ki touye prezidan anpil moun wè se yon sektè ki trè pwisan avèk sistèm jidisyè pa nou an epi tou entènasyonal la tou endekse anbasad yo gwo anbasad nan peyi a ou menm ou gen yon konfyans kote w ye a yon jou pèp ayisyen ap triyonfe triyonfe kòmkwa Jovenel Moïse li menm li jwenn jistis. Mwen menm m pap pale la pou m chèche jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Map mande jistis pou ayiti. Prezidan jovenel moise jovenel moise son moun tout moun ka mouri men yon trevle asasine yon prezidan yon peyi jan w asasine l lan avek mèsenè 2 nèg ki pa menm moun peyi a pou vin imilye yon peyi konsa ayiti mande jistis se pou ayiti map mande jistis mwen menm fok yo bay ayiti jistis afè de bagay de moun di w ka mouri w ka mouri avan m la map pale sak pou di m demen yo pap anpwazonem la oubyen yo touyem la. Men fòk mwen pale, lè w se gason pafwa fò w pale. Nou pa kab kite lapè fè n di laverite. Li pa nòmal pou yon peyi nan yon eta konsa.